Sa w fè, se sou tè sa w ap peye l. Bandi Izo yo ki monte yatch, Y ap soti la fito frè e sè byeneme, y ap pran plezi yo, y ap byen pase. Baww! Yon eklatman fèt, dife pran nan yatch la sou lanmè a. Ou te kapab di dife pran epi se dlo tout nèg plonje nan dlo. Yo te konn naje ki kote? Sa w tande a? Gason boukannen. Gason dekale, gason chanje koulè, woy! Menm grenn yo boule pèp ayisyen. Mete yo mete nèg yo atè, nèg yo ap rele woy! Ay papa, m pa kapab ankò, woy! M ap mouri, bèl chèf, bèl chèf, mennen nou lopital, si w pa mennen nou lopital n ap mouri wi! Mennen nou lopital bèl chèf, nou pa kapab ankò. Men, mesye sa yo bliye ki kantite doktè yo kidnape nan peyi a. Lè yo ap di mennen yo lopital, kesyon k ap poze, se nan ki lopital yo prale? Piske aktyèlman la a, lopital jeneral an grèv. Bon, yè, sèl lopital ki fonksyone pou moun ki boule aktyèlman la a, se Miragwàn li ye. E mwen kwè Komisè Muscadin se doktè nan lopital sa, sitou pou bandi yo. Depi w rive plap plap, gade non gerizon sou plas. Gerizon sou plas, se kòmsi son mirak ki fèt, ou tou geri otomatik. Frè ze sè byeneme rale chèz ou chita, m pral montre w imaj, paske bagay la konplike fòk ou wè bagay sa yo ak de grenn je w. Nan Lagonav, sitiyasyon an ekstrèmeman konplike frè e sè byeneme. Nan divès lokalite, ebyen, sitwayen yo se sonde ble yo ap manje, tèlman grangou an atwòs yo pa ka sipòte ankò, gen moun lafen ap touye yo. M pral fè w tande temwanyaj kèk sitwayen, jan ti pwovèb kreyòl la di, deje kontre manti kaba. Nap fè yon kout pye nan peyi la Russie frèze sè byeneme prezidan Putin souke loksidan ansanm avèk yon diskou li pwononse nan Moskou aprè prezidan lès etazini an te fin vizite Ikrèn frèze sè bagay yo pa piti non li pase otorite Russe yo lòd nan jou kap vini yo la pou yo prepare yo paske yo pral eseye zam nikleyè yo. Papa Bondye pitye. Frères et sœurs bien aimé, m pral baw detay, mwen envite ou rale chèz ou chita, fouko zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont nan jou pase yo e kont sa ki se te, Pase la ma pase la na rankontre Mèsi a chak fanatik ki te kòmante Repons lan se sentiwon An n pati krikrak pou nouvo kont nou genyen Ki bèt ki pi alèz sou latè? Ki bèt ki pi alèz sou latè? Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Frè se sè byeneme, dife nan kan kriminèl yo, dife nan kan dyab la, dife, dife, gang yo ap rele Bèl Bòs vin sove m. Yon seri de bandi ki monte yon yatch, sa w tande a. Yap soti la fito yo ap rantre nan baz. Paske ou konnen peyi a se pou yo yo kale dèyè yo jan yo vle, yo sou latè yo nan lanmè. Donk se elikoptè yo poko gen ki fè yo poko monte anlè pèp ayisyen. Mesye yo alèz yo ap flannen. Oh oh humm heyy m pa konn sak pase mesye. On eklatman baww dife pran nan yatch. Nèg yo sou lanmè, y ap boukannen. Dife pran, ou te ka plonje nan dlo a pou ke ou pa boule. Ann gade imaj sa ansanm avè m. Plonje nan dlo a pou w pa boule. Nou pa ka plonje, ou konn naje, kote w jan w pral fè rive. Kounya la, frèzesè byeneme, batay, batay, batay, batay. Kounya la yo rive pran nèg yo. Nèg yo boukannen. Malerezman m pap ka montre w videyo pase videyo yon ti jan malatchong men w kapab gade grenn imaj sa. Nèg yo boukannen pèp ayisyen ou menm ki bezwen wè videyo a w ap wè nimewo a nan videyo w ap wè yon nimewo nan videyo a just kontakte nou oubyen monte sou gwoup telegram fouco vip w ap kapab jwenn videyo a frèzisè byeneme. Nèg yo boukannen. Nèg yo jwenn ansanm avèk zo grann yo. Pou kantite doktè yo kidnape nan peyi a, w ap tande gon bandi k ap rele, Woy, woy, wou, bèl bòs, bèl bòs cheri, bèl bòs n ap mouri wi, mennen nou lopital. Nou konnen lopital egziste tou. Mwen m pa panse nou konn bagay sa egziste non, sa k rele lopital la. Pase mesye sa yo lè yo ap touye, yo touye san gade dèyè. Lè yo ap kidnape, yo kidnape san gade dèyè. E lè yo ap touye moun yo, yo gon fyète pou yo fè. M panse lopital pa egziste pou nou. An nou konn malad? Frè se sè, bandi yo konn malad. M pa janm panse bandi ma konn malad jamè. Pase lè moun sa yo ap fè mal, gon jan yo met kran pou yo fè l, mwen pa panse moun sa yo janm gen doulè a tèt fè mal. Ni yo konn gon ti blese. Pou janm wè bandi yo ap rele la m fè oh sa kap pase konsa wap gade po yo kap dekale pèp ayisyen mennen yo lopital ki doktè k pral ba nou swen nan ki lopital nou prale bon nou fin kidnape tout doktè yo yo oblije kite peyi a nan ala traka non miragwàn pou nou desann pou nal pran swen e sèl la nou ka pran swen aktyèlman. Donk frèze sè byeneme, ou menm ki gen fanmi ou ki doktè aktyèlman, ki nan peyi dayiti, di l pran prekosyon, anpil, anpil prekosyon. Di l fèt atansyon, ase mesye yo ap chèche la a balèn kou flach, pou yo kidnape doktè pou yo rantre nan baz pral pran swen. Aktyèlman kote yo mete bandi yo, se ti parasetamòl yo ap bwè, e ti parasetamòl yo ap ba yo pou boule. Ha ha! Eeyy! Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa. E mesye m ap di nou, m gen medikaman pou boule. Lè nou se bandi nou tèlman strong nou pa janm pè, nou pa pran bal, m pa kwè dife ka pran sou nou tou. Mwen m pa panse nou ka boule, bon nou pa ka pran bal. Nou poko jwenn pwen pou dife pa woule nou an? Ala traka papa. Donk lè ou se bandi epi dife pran sou ou, ou boule, gen medikaman pou ou just tcheke 2 galon timè, ou konprann, ajoute kèk kiyè sèl fen, yon galon dlo lanmè mete ti bikabonat, epi melanje yo ansanm, si w jwenn ti kiyolin mete ladan, ti klowòks mete, Wè sa m di w la epi w vide l sou po a epi sa w tande yo ou kalme w, ou kalme w rapidman. Li fre epi lè l desann sou po a. Han, byen fre lè l desann sou po a, gade non, ou poze. Apre yon ti tan, yon ti dòmi pran w epi tout bagay rezoud. Ou ka sezi wè si w gen yon bò ki te blanch epi lòt bò a vin blanch tou, vin yon sèl koulè. Ay medikaman pou bandi k boule, enmède sante moun. Tout jounen nap kidnape doktè. Tout jounen nap touye moun, jounen jodi a, men sa kap pase. Donk frèz e sè byeneme, gon seri de bandi wap, se rete yo rete wap tande dife eklate nan baz, yo boule, yo mouri. Antouka 5 grenn sa yo boukannen frèz e sè byeneme, Aktyèlman la a genyen k ap kriye, k ap di, Fin touye m, retire m nan soufrans sa a, m pa kapab ankò, m pa ka reziste. Bon, bon gen kèk moun ou konn ap gade yo kidnape frèzesè. Moun sa yo, yo pran asyèt plastik yo, yo pran ti kiyè pou y ap vide. Yo, yo, yo limen yo pou y ap vide sou po moun nan, pou y ap boukannen l, y ap tòtire moun nan. Epi yon ti flanbe yo flanbe yo gen tan woy, anmreyy, yo pa ka reziste. Se kwa listwa? Se pou nou reziste. Se pou nou viv. Se pou n al lopital. Enmède sante moun. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan Lagonav aktyèlman. Yeah, se yon pastè. Pastè sa vwayaje avèm plizyè fwa nan bato a la. Misye fè wanamèt. Se misye ki fè Konstasis te gon valè moun ki te bal yon kòb anndan bato a la pou l te achte bagay pou l bay moun yo anba. Se misye lè l tande sa, misye oblije degaje l kou l konnen li pote Donk, malerezman dirijan nou yo refize envesti nan sa k bon nan peyi a, pase Lagonav yon si bèl zile, se zile ou te kapab di, depi w anvi manje bèl pwason, se la ou te kapab desann. Bèl otèl, moun ap byen manje, pwason boukannen, pwason fri, pwason anfoune ou te kapab jwenn li la. Men malerezman frèzesè byeneme, tout nèg lage yo nan vann zam, nan dwòg, se bagay ki pi fasil yo ap chèche tandiske peyi a li menm l ap fin disparèt. Donk nou swete moun ki konsène yo, ou menm ki kapab voye je, voye je, ou menm ki kapab ede, ede, piske bagay la konplike aktyèlman la a. nan Lagonav. Frè se sè byen eme fok mwen di ou migran kap mande azil sou fontyè Lèzetazini Meksik donk se fini yo pap ka mande ankò. Donk gouvèneman ameriken an anonse ayè madi a yon plan politik pou 2 lane kote se sèl moun ki fè demand yo deyò peyi a yo ap aksepte. Kategori moun tankou moun ki gen ijans grav ak mòtèl pa ladan l e plan sa a ap pibliye demen si Dye ve, selon yon atik Miami Herald mete deyò. Yè, seleksyon ayisyèn nan fè gwo viktwa, yo make listwa. Gras ansanm avèk Nelji Dumornay, seleksyon ayisyèn nan bat Chili 2 a 1, pandan final baraj entèkontinantal yo. Viktwa sa pèmèt ekip ayisyèn nan kalifye pou premye fwa nan listwa l nan faz final koup du mond ka pral dewoule nan peyi Ostrali ansanm avèk Nouvèl Zeland nan lete kap vini la a. Felisitasyon medam, peyi a kwè nan nou, bon kouraj, bon siksè e bon travay, kenbe la n ap genyen. Frè e sè byeneme, jan ke m te anonse ou, an Repiblik Dominikèn, divès wo grade nan lame anba kòd. Otorite sa yo ki lye ansanm avèk yon rezo trafikan imigran ayisyen, Biwo Pwokirè Espesyal kont Trafik Ilisit Migran ak Tretman Moun anonse n yon kominike yo demantle yon rezo kriminèl òganize, Dedye a trafik imigran ayisyen nan Monte Christi. Fòk mwen di w gen yon kenzèn endividi pami yo divès militè ki anba kòd. Operasyon sa ki te mennen nan tèt kole ansanm avèk pakè Monte Christi a, 3 responsab rezo a anba kòd, 5 sòlda anba kòd, otorite dominiken yo presize Yo jwenn 24 Ayisyen, genyen timoun, fanm ansent, gason, adolesan. Moun sa yo te mete yo nan yon andwa ke rezo trafikan yo itilize apre sa pou yo pran yo, yo al distribye yo nan divès vil pwovens an Repiblik Dominikèn. Donk se pa premye fwa jan de aktivite sa yo ap fèt e lè w tande yon seri de moun, Soti nan peyi Dayiti, se boukong, se kongo ki pran yo, pase ansanm avèk yo, anba fon, anba fil, anba fontyè fè yo rantre an Repiblik Dominikèn, genyen ou pa janm pran nouvèl yo, moun sa yo konn disparèt, yo konn mouri nan move kondisyon, epi tou frè e sè byeneme, depi ou tande yo nan trafik moun, sa w tande a, yo pral kòmanse rantre nan dosye vann ògàn. Donk ou menm k ap kite peyi a pou afè pa bon, pran anpil prekosyon, batay pou ke. ou kapab genyen papye. Medam, matmwazèl, se mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, sa se lè w rete w ap kriye w tris paske imel la poko tonbe epi vap imel la tonbe, men kòman w reyaji? An n gade videyo sa ansanm. Ayayay gen bondye ayayay gen bondye se sak rele bondye konn siye dlo nan je epil mete lajou a avle di an ou te tou ap kriye epi voup kriye a kanpe epi ou tou pete yon ri oh my God nan yon lot sezon pral komanse wi. Yon lòt sezon pral kòmanse. Di pawòl sa. Yon lòt sezon pral kòmanse nan lavi w, tristès, dlo nan je pral koupe sèk. Se lajwa, frè e sè byeneme, reyon lespwa ki pral briye sou vizaj ou. Medam, matmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan peyi Larisi. Fòk mwen di w, prezidan Larisi a frape fò ankò yon lòt fwa. Anviwon 24 èdtan apre vizit prezidan ameriken an ann Ikrèn, Vladimir Putin pwononse yon diskou nan Moskou ladan l li kritike Lèzetazini ansanm avèk loksidan pou responsabilite yo nan sa Ikrèn ap konnen jounen jodi a. Putin deklare, Yo pran kilti nou, yo defòme listwa nou. Pedofili, dezòme, Se kòk chante ann Ikrèn. Tèks sakre yo, yo remete yo an kesyon. Fanmi, se linyon yon fanm ansanm avèk yon gason. Zafè li menm pou l prezidan nan yon peyi, pi lwen de gason ap antre yon kote ap di papi, manmi, I love you a donk bagay konsa pa egziste. Pou l wè de fanm ap fè menm jan, non! Fanmi se yon gason ansanm avèk yon fanm, li menm li pa nan de gason ni de fanm. Donk, toujou nan diskou a, prezidan an di, nou dwe pwoteje timoun yo de dejenerasans mès sa yo. Nou dwe pini trèt yo san nou pa fè chas o sòsyè. Nou dwe atake, frape e jwenn bon jan solisyon san fè gwo gwo deblozay. Oksidan yo itilize konfli sa a pou fini ansanm avèk Larisi, Nan diskou anyèl sou eta nasyon an, Putin akize peyi oksidan yo ki itilize konfli Russo-Ukraine nan pou yo nwi La Risi. Elit oksidantal yo pa kache objektif yo, yo enflije yon konfli stratejik a la Risi pou yo kapab fini ansanm avèk peyi sila a, ebyen Prezidan Putin di otorite Ris yo, mete nou sou 2 pye nou, mete nou, gade non, sansib a la gachèt, puiske nan jou kap vini yo la, li posib pou l kòmanse eseye zam nikleyè yo frèzesè byeneme bagay yo pa piti ditou medam matmwazèl zemesye map di wi yenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete o dènyèman nou pat tande nouvèl yo kidnape Gérard Gilles wi ansyen senatè Gérard Gilles senatè lwès yo kidnape l ala traka pou lame kayitè men nou raple nou sa mesye sa te fè nan lane 2019 kay prezidan Jovenel Moïse wi yo debake kay prezidan yo vin kidnape prezidan ou kwè se koze. Yo vin pran Jovenel Moise lakay li 2019 ou raplew lè la polis te fè yo vole bay pèleren 5 ann gad video sa ansanm. Hadje lavi sa yo. Lè sa yo pat pè non, yo te gon pwisans. Yo pat pè, yo tout te fon sèl ansanm avèk gang yo epi jounen jodi a yo ap kidnape yo. Men se kwa listwa dan le peyi? Jounen jodi a yo ap kidnape, se kòm si lè yo kidnape yo a, na pran la pèn pou yo. Ki ès? Ki nou? Ki pral pran la pèn pou ki ès? Ki koze sa? Men sa yo tap fè. Donk, depi la frèz e sè byeneme ou kapab konprann, si Jovenel Moïse te gen moun ansanm avèl, pyès nan moun sa yo pa tap soti vivan non nan peyi serye. Yo pa tap soti vivan. Sa w t ale chache kay prezidan? Sa w pèdi la? Sa w pèdi la? Epi jounen jodi a se kòm si ryen netè, tout moun poze, kidnapin, disèt wotè, ensekirite, donk tout moun. Prezidan Ariel oh my God oh my Goodness nan M konprann tande lè w prezidan gon fason pou sèvi ansanm avèk ayisyen Si w pa ka sèvi ansanm avè yo konsa pa panse w ap vin prezidan nan peyi dayiti Jounen jodi a m bay w defi ateri kay Ariel E 60 militè yo genyen nan sekirite Ariel san konte lapolis wi, atake e pou ale ki kote? Bon dènyeman gon atak yo fè kay premye minis pandan ke li te an Ajantin. Militè gade nou seke kay prezidan menm moun ki rete nan zòn nan sa pye pou yo pase pou yo antre yo pa ka rantre lakay yo a machin m pa bezwen di w anyen ankò. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal frèzèsè byeneme gade ti videyo sa nou avèm. Ahan sa se lanmò san jou kap fè program kap fè tònad ou konprann epi lapolis ap chèchel non m tèlman renmen lapolis frèz e sè byeneme otorite nou yo tèlman stupid yo gen kran pou yo pase nou nan betiz epi nou menm nou pa janm wè si yo ap pase nou nan betiz nan lòt peyi yo lè w tande yo mete avi de rechèch dèyè yon bandi se konnen yo pa konn kot bandi ya ye men nan peyi dayiti nou konnen kot bandi yo ye chèf yo konnen kote yo konn fyèf yo konn kote yo kache. Se yo k pote ti zam ak ti bal pou yo tanzantan, tu konpran, men sa pa anpeche lapolis ap chèche yo. Ala traka pou lave kay depi w tande operasyon tonnad ap fèt poko janm gon baz gang ki demantle, men w tande lapolis ap arete moun a manchèt, moun ki san papye, moun ki san kat idantite, e tonnad la yo k ap frape kat kwen peyi a. Ala traka pou lave kay te papa. Donk pandan yo menm yap fè operasyon tònad pou trake bandi epi yo chita yo pa gen materyèl yo ap tann lentènasyonal, lentènasyonal di non e pa konsa mwen me pètibe map pètibe gang yo m pa gen entansyon touye gang. Nou pran nan konplo wi papa misye. Antouka, jan m toujou renmen di l Ayiti diktati la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, orevwar a la pwochèn, bizou bizou one love.